Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm sa ka mache ou kwa ben pour ceux qui sont à l'étranger sa ka mache à moitié paske yap benyen nan nostalji yo ta renmen fè yon parèt lakay men se un peu difisil pou kapab tounen sou tè sa e pou sila yo ki an Ayiti ben se grav nou anvi kriye nou pa kapab nou mande dlo kote l ye. Nou pa jwenn li. Écoutez bien! M ap di tout moun ki kite peyi sa a bravo. M kontan pou nou. M ap di tout sila a ki rete yo yon gwo bravo paske sa ki rete yo se paske yo pa ka ale. Sa ki rete yo se paske pa gen kondisyon ki reyini pou yo ta kapab ale. Men chak grenn moun ki nan peyi Dayiti mwen bat yon bravo pou nou anplis paske nou se aktè. Vous êtes des gens blindés! Si mwen menm ki la a kòm grenn youtubè, M ta kapab di, deside rete nan peyi sa toujou. Alò an tèm de moun k ap poze vwa, ebyen m ta kapab di, m bat bravo pou tèt mwen. Men, m ap di tout moun ki nan peyi sa mèsi tou. Paske, yo mete nou nan yon sitiyasyon pou nou di, n ap kite sa. Menm Sendomeng nou ka al mawon. Mèsi anpil, mesye politik yo. Mèsi anpil, mesye bandi ame yo. Mèsi anpil ak tout moun ki kontribye pou mete non sa a Gwo Potanta Entènasyonal yo. Mèsi anpil. M ap kòmanse emisyon sa a pou m adrese m dirèkteman ak baz Ti Makak. Ti Makak, ou kab petèt pa konprann reyalite a. Ban m esplike w reyalite a byen. Ou wè yon moun ki jounalis, Li pa yon gran nèg. Se yon moun k ap mennen yon vi modèst. Vi modèst lan, se lè nèg la kapab leve yon maten e silvouplè, anpil nan nou ap mennen yon vi modèsteman povre. Sa vle di ki sa? Konparativman ak yon seri de moun ki nan povrete ekstrèm nan, nou fè efò lè n leve lematen, nou ka pran yon kafe, nou ka achte yon pate, men nou pa gen kòb. Sa ka rive, on jounalis goumen goumen l trime pou l achte on ti ravkat. E fò m di w byen, se pa ke m voye al fikse gwo jounalis non, men bagay la li divize. Gen gwo jounalis, gen jenn jounalis, gen ti jounalis. Èske w wè l? An fonksyon de kapasite entelektyèl ou ak kapasite ekonomik ou, sa yo defini. Pa egzanp, si w pran mwen. Epi ou pran yon nèg tankou Louko, ou ka di petèt entèlektyèlman nou kapab menm bagay. Men ekonomikman, m son pòv. Èske ou konprann? Se jist yon konparezon. Epi li menm tou li gen de kwa a manje. Se pa paske li rich non, men li gen de kwa a manje. Men gen yon seri de nèg nou se pòv devan yo. Se pou m di w byen ke jounalis pa toujou gen kòb tande. Gason. Nèg ou wè k ap prezante jounal nan radyo yo, nèg ou wè k repòtè yo, nèg sa yo pa gen kòb. E ban m di w byen, sitwayen konfrè Jean Thony Lorthé ki kidnape sa fè kèlke jou, pandan nèg yo prale nan yon antèman, m kwè se ansanm avèk yon frè l, nou mande 200 mil dola. Lorthé Jean Thony ap travay nan radyo. Vision 2000 m konnen l byen nou pase mizè ansanm jiska prezan nap trime lè gen seyans nan palman tande byen wi ti makak lè gen seyans nan palman seyans konn kòmanse a 8 è di maten lap fini a minui nou konn kanpe sou 2 pye nou paske nou vle reyisi nou vle pou nou pa moun. ki demen si Dye ve kapab vin yon gwo kriminèl. Men sa m vle w konprann. Nan lavi chak moun gon bagay pou yo fè. Chak moun kapab fè yon bagay. Men se pa paske chak moun ap fè yon bagay pou moun sa a k ap fè sanse kreve menm jan avèk ou pou se li menm w ap kidnape. Mesye tanpri mwen mande nou pou n kapab libere. Sitwayen sa yo 200 mil dola. Kote jounalis gen kob sa kapab bay 200 mil dola. Bon yon jounalis pa kap menm gen 100 mil dola ayisyen mezanmi poul pral gen 200 mil dola poul ba non. Ti makak tande byen ou sonje te gen 2 jounalis ki mouri anlè a alo si te nan menw neg yo ye 2 jounalis sa yo k mouri anlè a se paske neg sa yo ta pral moute al fè entèvyou avèw wi. medya an liy. E lè sa kòman w te santi w le fèt ke w wè nèg sa yo te mouri? Donk se akoz de ou. Anpil krim fèt anlè a, yo denonse l. Toujou akoz de ou. Men jounen jodi a fè nou gras sa souple. Si l pa nan men ti makak, si nèg yo pa nan men ti makak, kèlkeswa kote jounalis l ansanm avèk frè li an ye a, tanpri silvouplè, ba nou yon chans. Nou pap kapab. Nou pap kapab. Menm lè tout jounalis ta mete ansanm, nou pap ka bay kòb sa. Ou tande frè m, tanpri souple, fè sa pou nou. Bondye ap beni w brother. An n pase nan lòt dosye. Bagay yo vrèman rèd nan peyi Dayiti. Fò m di nou ke yè, nou te jwenn nouvèl sa a, ki se 7 fevriye 2023, kote ke ansyen senatè e prezidan sena ayisyen an, Deracy Mondieusseul, li te viktim yon atak ame nan maten sila a, nan dat 7 fevriye a. Ebyen, atak sa li pwodui nan Ancanaan kote ke veyikil ansyen prezidan sena a, nèg yo fè l preske fè paswa anba katouch e li chavire daprè enfòmasyon nou kapab konfime pou ou. Blese, ansyen senatè Plato Santral la, epi tou ansyen ministr anviwònman peyi an, yo te transpòte li an urjans nan yon santr ospitalye nan kapital la. Chofè ansyen senatè la li menm blese tou nan kad atak sila. Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti se ke pèsòn pa eparnye. Tande byen, pèsòn pa eparnye. M pral di nou kòman nou fè pa eparnye. Menm lè yon nèg ou te an kontak ak gang, ou pap eparnye. On sèl jan. Sèl si ou ta papa tout gang nèt nan peyi a. Paske, ban m di w byen. Si pa egzanp, ou byen avèk gang je nèf. Kounye a la l pral enpe difisil pou ta kapab tabli kontak avèk mesye je pèp. Si w byen a je pèp. Li pral enpe difisil pou kapab tabli kontak ak je nèf. Ou byen si youn nan yo konnen ou byen a lòt, bon, se kapab pwoblèm. Kounye a sa pou nou konprann. Se lapè nou bezwen. Nou just bezwen la pè. Nou bezwen la pè pou nou kapab fonksyone. E gen yon seri de bagay kap rive nan peyi an, yo pa rive san rezon. E lè sa nou oblije poze tèt nou kestyon pou nou di mezanmi, kote bagay la prale? Ki sa nap fè? Ki sa nou dwe fè? Eske ou konprann? Sa vle di tout jan tout jan la a, bagay la vreman vreman rèd nan men chak grenn moun. nan peyi a la. Avan m al atake dosye ki gen rapò ak manifestasyon ki fèt nan bò kote anplwaye CNE ou kwa? Se anplwaye CNE yo. Men fò m di nou byen ke genyen yon papa. Misye gen yon timoun 11 an. Misye tèlman maltrete l. Mwa je denons e je deplore. Misye pran yon katon plastik. Li boule l, li kite l ap degoute sou timoun nan. Si w gade po do timoun sa a, se trist. Ebyen fò m di nou byen ke mesye sa a, non li se Cadet Jean Maxin. Yo arete li nan dat 2 fevriye 2023, nan Jerizalèm, nan komin Kwadèboukè poutèt li ize maltretans anvè pwòp pitit li ki gen 11 lane. Daprè timoun sa ki gen 11 lane, papa li fè boule yon jerikan e li kite plastik la fonn e li lage plastik la sou plizyè pati nan kò li. Paske te gen yon lajan ki pèdi nan kay la, li ta sispèk se timoun nan ki pran kòb sila. Pandan li jwenn arestasyon li, Jean Cadet Maxin, admèt li itilize pratik sila a pou kapab fè timoun li an pale paske te gon 100 goud ki pèdi nan kay la. Bròdè m p ap ba w manti, fò w pran kèk mwa prizon. Ou sipoze pran kèk mwa prizon pou konprann gen bagay lè w fè yo, yo pa kadre ak reyalite. M pa gen pwoblèm non, kòb la kapab pèdi, ou kapab bezwen Pou timoun nan bay kòb la ou fon seri de presyon. Men se pa jan de presyon sa yo pou rive fè sou timoun nan. Nou pral kite w avèk anplwaye CNE yo. Anplwaye CNE yo menm yo kanpe travay nan lide pou mande liberasyon DG yo ki se Kenton Louis, nèg Vitelòm yo kidnape. Kèk nan yo te pwofite pote yon demanti sou kèk materyèl anpil moun ta fè kwè ki nan men kèk gwoup bandi nan kapital la. Ils sont zombifiés. Peut-être. Ann tande kèk nan yo. J M salye tout anplwaye CNE ki la a maten an. Nou salye tout moun ki nan sosyete sivil la. Nou salye Leta a. Nou salye gouvèneman an. Nou menm onivo anplwaye CNE maten an ou ka remake m channmas la la a avèk tout materyèl sa yo. Donk nou deside pou nou pran lari an ankò in fwa pou nou egzije liberasyon direktè jeneral la Kinton Louis san kondisyon ke depi 4 jou ki sekestre ki nan men ravisè kote maten an nou santi nou pa kapab ankò paske nou pa tande vwa l li pa pale ankò donk se sak mwen egzije nou la ria maten an la donk nou menm anplwaye CNE nou deja planifye pou ke nou fè yon seri de mouvman si tout fwa jodi a la e pa ta dènye jou liberasyon direktè jeneral la paske. e jodi a fè 4 jou nou pa tande vwal e nou pa pale avèl nou ta renmen ke mesye ki nan aktivite sa yo tande e wè video sa yo pou ke nou jwenn liberasyon direktè jeneral la san kondisyon. Ravisè yo mande kòb yo mande pou libere Eugène. Non se pa nou menm ki negosye avèk ravisè yo se madanm li ki te pale sa yè swa yè maten sou radyo karayib e madanm lan di ke mesye yo te mande yon montan ke l pa genyen. Sil pa mande pou ke la polis fon kanpe stope operasyon an yap tiyel. Donk lèl lage voice la se avèk anpil tristès anpil moun sène kriye e menm le mond ba la konprann lèl di sa e aprè sa dezyèm voice la dezyèm voice la di ke. Yap vin pran telefòn nan nan men l rapid. Yo te jis ba l telefòn nan pou l te ka mande paske yo konnen si l pale sa ka pèmèt ke lapolis fò kanpe epi nèg yo ka soulaje. Donk se rezon sa k fè li te pale. Epi tou sa k pwoblèm ankò lè n tande voice la gen anpil moun ki di ke yap maltrete l. Nou enkyè pou DG an? Non n enkyè, n enkyè e nou ka pale nou pa ka menm pale de lòt bagay. Tande byen. Koman w vle? Koman w vle yon moun ki pa alèz, ki sekestre, petèt zye l mare oubyen petèt bwa l mare? Bon, nòmalman li pa ka alèz. Nou menm tou nou pa alèz pske se se li ki alatèt bwat la. Dayè, san li menm li pa la a, Leta ka kontinye pou travay. Men jodi a la a, CNI pa ka fonksyone la a. Prezidan, kite m poze w kesyon sa. Gen anpil moun ki rete kwè gen de materyèl CNI. pran pou sèvis bandi yo. Kòman ou kapab reponn jan de moun sa yo? M ap re-esplike sa ankò. Sa a se yon manipilasyon, se yon demach, petèt nou ka menm di ke petèt se yon demach politik. Poukisa n ap di sa? Sa k te pase a, se te yon anplwaye CNA ki te mouri sou materyèl CNA, tout moun te konnen l. Se pa t yon pwoblèm, se pa t yon bagay, sa yo di a e pa t verite. Kesyon DDG konn pran materyèl, oubyen CNA konn pran materyèl bay moun, bay bandi, se pa vre. Se. Sa a se manti, se manti, se manti. Mwen menm jodi a m sou kamo sa la a, epi yon operasyon ap fèt m pran yon bal m mouri, sa yo pral di la a? Yo pral di se mwen ki te lan, se lan, se lan, se lan, se lan yon lòt bagay m te pral ak kamyon an? Non, non, non, non. M mouri lan pye travay mwen. Ki kote DG a t ap soti nan moman yo sezi? DG a, li rete Metivye lan zòn Dyèk, e yo al yo pran li Doko, e selon enfòmasyon yo se Doko yo pran li, ou konn se lan wikenn se yon samdi, Li pat avèk polisye k sekirite l yo, m kwè nan sans sa pat gen pat gen sekirite la lè sa. Mèsi. Liberasyon DG a mèsi. Se ti machann Kwadèbosal yo gen difikilte, se ti machann Petyonvil yo gen difikilte, an jeneral se pèp Ayisyen an ki gen difikilte, paske antanke yon moun ki kwè nan popilasyon an, Deje Pinton se yon moun ki gen vokasyon de travay, ki resevwa yon apèl pou l travay avèk pèp la ojoulejou, e jodi a nou pa ka konprann pouki se li menm k ap sibi bagay sa a. E nou mande ravisè yo. Yo menm ki se ki soti nan matris pèp lan tou pran pran yon priz de konsyans paske DG Clinton li sot anba menm jan ansanm avèk yo, li se moun menm jan avèk yo paske nou travay pou popilasyon an, li sot nan matris popilasyon an, jodi an se pa li menm ki pou ta sibi yon bagay konsa. Kòman ke ou aprann nouvèl la? Bon son nouvèl avèk anpil tristès e se pa nou menm sèlman ki gen tristès, se popilasyon ayisyèn nan ki gen tristès, se popilasyon ayisyèn nan ki gen kè sere paske jan m di w lan DG Clinton li travay pou tout moun, avèk tout moun, bò kot tout moun. Jodi an, pèp ayisyen an li an difikilte. Se pa Clinton sèlman ki an difikilte, se nou k an difikilte. Daprè Voy sa, tout moun ta deja kwè ke se nan men chèf gang yo te ye. Yon mesaj ou gen pou chèf gang lan? Bon, se yon nouvèl ki atriste nou anpil, lè nou okouran ke Direktè Jeneral nou nonmen ravishè, bon, li tan konnen kòman nou menm nou santi nou menm anplwaye CNI yo. Lapolis kap mennen operasyon deja te oblije voye yon voice pou di polisye yo pou kanpe sou operasyon an sinon li kapab viktim, se kòman nou te aprann de voice sa? Bon, lè nou tande voice sa tou, yon voice note kote Direktè a pale, men lè nou tande lapolis te an plèn operasyon, Bon la ankò konnen te gen moun anpil pè lakay nou lèl di limenm sil pa kanpe lap mouri bon depi la imajine w 4 jou nou pa tande nou pa gen pyès nouvèl de direktè nou m pa bezwen di w konnen kòman nou ye e son direktè ki kòmsi alekout de tout anplwaye ki toujou prè pou l tande doleyans nou se yon bon kolaboratè l toujou prè pou l tande nou tout. Depi avan yè sa nou pa anfòm. Nou pa byen, nou pa byen, nou pa anfòm. Nou pa alèz avèk direktè nou. Direktè nou di nou kolabore avè nou. Tout travay n ap fè nou pa byen. Depi menm kote nou tande nouvèl la nou pa byen. W ap gade la nou wè plizyè moun la e bay sa. Nou pa ka sòti. Menm machin yo nou gare machin yo la. Fò nou jwenn liberasyon. N ap mande liberasyon Genton ui. Epi pandan w ap gade la tou sa w ap wè. Se yon moun ki kòmsi ki toujou atè a. Li pa gen yon kan. Li travay tout kote. Depi w parèt w ap wè ni pi gwo pwogram ki se CNE lakay ou. W ap wè tout. Kote pa kon kote nou pral di la son zòn de risk ke nou menm nou paka patisipe, li toujou prè, toujou patisipe avè nan tout kote nan lari a. Men lè n tande nouvèl sa, bon, li etonan paske nou pata janm panse se li te ka nan men ravisè. Nou mande, nou pa mande kòmsi nou koube nou byen ba devan ravisè yo. Nou pa la kòmsi nou pral nou vin enpoze nou. Men nou di tanpri fè nou gras. Paske nou menm anplwaye CNE, nou pa kapab, nou pa santi, se souf nou k ap koupe. Jodi a fè 4 jou nou pa gen nouvèl direktè jeneral nou. Fè nou gras. Se yon moun k ap travay pou popilasyon, toujou prè pou l ede tout moun, kèlkeswa moun ki vin kote l, li la pou l tande nou. Tanpri fè nou gras. Nou pa enpoze nou devan nou. Nou konprann bagay yo. Men tanpri lage direktè jeneral la pou l jwenn fanmi l, zanmi l, anplwaye l yo ki kwè nan li pou l kontinye fè travay li. Nou pa bon avèk buzz k ap sikile a, nou te kapab remake direktè a an difikilte. Ou pa enkyè pou ke mesye yo va egzekite l? Bon, nou plis enkyè. Imajine w, n ap tann yon voice note konsa. Lè se direktè nou k ap pale ki di l an difikilte, m pa bezwen di w kòman nou santi nou nou menm. E lè sa tou, lapolis te kontinye ap fè operasyon, nou pa konnen ki sa k gen, paske nou pa janm tande l aprè. Nou pa pran nouvèl li ditou, nou pa konn sa k genyen. Èske w aprann ke ravisè yo deja pale avèk fanmi an? Si wi, ki kantite kòb? Bon, nou pa vrèman konn montan an, men pou n ta di ravisè pale, yo pa janm fè tande vwa li. Non, yo Son papa li ye pou nou e son papa pou tout nasyon, pou tout ti machann ki nan lari yo, k ap travay paske ou pa imajine w, èske MJS prèske mouri? Si CNE pa t la jounen jodi a la, tout moun Pòtoprens t ap mache sou fatra. Donk, ou imajine w, yo kidnape direktè nou an e kòmsi yo te kidnape tout pèp ayisyen an. Sou ap byen gade, sou ap byen gade lasalin la, lasalin pa bon ditou, men nou pa ka travay san direktè jeneral nou an. E fòk nou di tou nou menm, nou pa vin fè vyolans, nou pa mande vyolans, nou koube n devan ravisè yo. Tanpri libere l, e pa vyolans n ap fè non, men nou vle liberasyon l prese prese pou l kontinye fè travay l ap fè pou popilasyon an. Parapò avèk kidnaping sa, ou panse pral gen enpak sou. Se Ki fòme anndan CNE. Ki fòme anndan CNE. Nou menm men se menm sa bon mwen n ap voye yon mesaj klè bay mesye yo. Pou nèg ki pa konn pase Clinton Louis, Clinton Louis se la Matisan Fontamara. Li konn leve nan mas al leve bòs maten. Eske li atè a? Deje Clinton Louis se yon militan ke li ye. Se yon nèg ki konn ap soti Fontamara a pye pou al nan reyinyon politik. Petyonvil a pye tounen a pye san manje. Mwen menm, mwen menm se kòlèg politik mwen ke li ye. E mesye. M pran angajman m pou m di sa, menm jan ke mwen menm se nèg Site Solèy, natif natal, se la m fèt, se la m grandi, e m te chwazi yon nèg pou ki soti menm kote avè m nan menm katye an pou m ansanm avèk mwen pou m evolye ansanm avèk li. Tanpri mesye, silvouplè, m voye mesaj sa yo ba nou trè klè. E, fè nou gras la, silvouplè mesye, Kinton se yon malere ke l ye. Mesye m pral voye yon mesaj ba nou pou nou ka konprann trè klè. Men mwen pran angajman mwen di l. Eske nou konnen tout tan Kinton se tou dèdye manman Kinton al lakay li se kay manman li tap viv avèk manman li tap viv kay manman bon li te ye avèk madanm li pitit li sa vle di m oblije di bagay la jan ke li ye a jan ke li ye a pou nou kab konprann sa vle di se pa yon milat ok se pa yon nèg ki fèt tou byen se nèg ki soti nan matisel la ki konn pral lekòl apye sa se bagay nèg la di m oblije di nou l ok jan ke li ye a. Ok pou nou kab konprann sa vle di ka gen yon rezon ka tout sa ki fèt gen yon rezon men fòk nou konnen tou lè nou soti menm kote ansanm avè nou nou gen revandikasyon ansanm avè w sa ka rive se bon sa ka rive gen yon lè bon lè gavi a desann li voye nou chak yon kote men nou gen menm revandikasyon ayisyen menm kote ke nou soti nou pile labwa menm jan nou nou sibi tout sa ke Tout sa moun ap sibi tou nan katye popilè yo nou sibi yo tou ok jounen jodia bon jounen jodia la nou voye lame fòt ba nou mesye sa vle di nou travèse dlo menm jan nou chita sou fatra menm jan nou manje aleken nou menm kote ok sa vle di nou kouche nan yon sèl chanm kay la ok ki gen 5 6 7 8 moun ladann menm jan ok Sa vle di depi m di sa mesye nou gentan konprann se nèg yo tou menm jan avè nou ke nou ye. Kite m poze kesyon sa, pa pita gen 2 ka ki anrejistre, gen anpil moun ki rete kwè ke DG a konn itilize de materyèl an favè bandi yo, kòman w kapab reponn jan de moun sa yo? Tande byen, se achi fo, se achi fo. Te genyen materyèl deja ki konn, pase se ne pa sèlman e travay nan fè wout tè a bati, se ne nan kiraj tou, pafwa nou travay avèk tout meri nan zòn metropolitèn nan. te gen yon materyèl ki te deja la. Ban m di w byen. An nou kalkile w pou w wè. Ok. Tout moun sa w ap gad la, tout se chofè ke yo ye. Yo tout kanpe devan kamera a. Si gen bandi pami yo, ou panse, ou panse yo tout t ap vin la? Tout operatè sa yo la t ap vin la? Menm operatè w kwè w t ap denonse sa wi. Sa pa konn rive bandi yo fè presyon sou nou. O, bon. Mwen menm jiskaprezan, wi sa ka rive yon bon bandi fè presyon. Men, fòk ou pa bliye se nan katye popilè yo ke nou travay. E pa gen, se achi fo, CNE pa gen okenn konivans avèk ni yon gwoup ame, ni yon lòt gwoup ame, paske nou menm nou la pou nou sèvi popilasyon an, se politik se traktasyon bwen bwen bwen bwen ki ap fèt. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.